Peyi a tiye ba nou libète nou an, nou pa ba l respè ankò. N ap vòlè, n ap tiye moun, n ap fè tout bagay, se pa sa yo te vle. Yo te bezwen onore tout patri yo, onore ti anfan yo. Se sa. Men vini jodi a pou mwen fè nou sonnen bay vodou a enpòtanti. Nan lane senkant, lane senkant, lane senkant, Zezi te vini, li te pale dotyen lang, li te di konsa, Ale pese. Nou menm nou parèt nou nou di ale fè tout bagay yo onon de vodou a paske se li menm yo konnen se li menm ki fè tout ti batay yo men yo pa ba li respè nan tchò ti kètyò tap poze an tchò pale poum tande mwen met on pa nan dyòl ou. Dyedye a. Sè nap siw la tuju. Men sa size nan sa ou di a pou mwen ponn se se se on an. Nou prezante yon senbòl ki sou twòp san Sunya. Twòp san, twòp san, twòp san. Sunya sou gangsta, manbo tsa, Sèvi tèt sa, se sesi sa, si lwa fè sa, li vle tou tye w. Se pa tou sa nou te vle di fè kod ati yo. Yon anperè vle di tou sa vle di. Yon anperè se yon senbòl, yon doktè ki yon mis, li la, kèlkeswa sa ti pral fèt, yo vin kote li anvan. Kijan sa va fèt, kòman sa va fèt, nou pa jwenn sa ankò. Kounye a yo vin ba nou. Jan Zak Diklo vire do ba nou. Jean Britus! Jean Jacques Duclos! Ki di lè sali li. Jean Britus Simon, menm li menm vire di yo ba nou. Ki di jodi a se di w l. Konsèy mwen ta pote ba nou an men ti sa li ye. Pa bliye fèy yo. Yo pa fè regleman fèy yo antò. Yo pa bay kafe. M sot nan afyon a pye M pase kote y ap bo bob la M tande yo tout ba bob Yi Anketa de Medsen San Jare e menm Ayisyen nou menm e nou k kraze peyi a. Peyi a pa kraze pou tèt li non. Ayisyen k kraze peyi a. Peyi a pa gen pwoblèm non e nou k gen pwoblèm. E nou k fè peyi a ditò. E a peyi a kane di tè. E nou kwè peyi a di tè. Mwen menm sou Divalye m te konn gouye byen. M te konn gouye byen sou Jean Claude Divalye. Kounya m pa ka gouye. Tout kote. Li sa mare grank te bay nou libète nou pa respekte l. Nou pase l anba pye. Pè nou nan kaka. O non de Amen. Bon, pou mwen menm le fèt ke, le fèt ke moun nan ap pran espri an, gen de abitid fò l aplike yo, gen de resèt tou fò l fè yo. Paske si moun nan ap pran bagay la, ou envite yon ta de prekosyon avè l, ou di l pran yon ta de prekosyon pou l fè sa anvan l ap fè sa l ap fè a. Si l pa admèt a pwopòsyon sa yo, sa ka rive ke l ap bay anpil reta ke pou gede a antre sou li. Men sa ka vle di ke pou gede a pa antre pou sa. Sa ka rive se poko lè gede a, lide l poko di l, men kanmenm kanmenm gede ap antre. Poutan, pou ou menm ki te gede, Bon ane sa mwen wè bagay yo pi bèl paske ane pase ke nou te nan kouri nou te nan tèt cho nou te nan manifestasyon ke nou pat byen fete ke tout jan nou ka fete ane a m kontan deske nou byen fete anpè tout bagay nan plas yo. Men poz gaz. Poz zaza. Poz zaza. Poz zaza. Bon, yo gede yo menm yo pa konn siti pwoblèm sitiyasyon sa. Paske se mò yo ye, sitiyasyon sa se pou kretyen vivan kap viv sou tè a. Pase gede yo yo menm, se vini, se banboche, se pran plezi apre yo vòltije. Pou sitiyasyon sa gede yo pa konnen l. Bay gede yo nenpòt wout y ap fè, yo deside fè l apye yo prale trèt, yo prale o kay yo prale. Pou le moman kounye a gen anpil gede k eklere, men ansyen gede m de konnen lontan depi yo di yo pral tèl kote, tèl kote, deside yo deside a e wout la y ap fè apye. Nou pa pè menm wè gede yo kounye a. Yo plis Bon Tanzantan Tanzantan kòm yo konn di se la syans kap devlope Bon pou mwen menm sa ka rive ke Chak gede gen konviksyon pa yo Chak gede se yon gede men tout gede pa menm. M pa ni avw deja non. Ou pa wè menm. Pastè pou men Dieu m yo pa kontyon we m. Kel kote gen bagay ki betiz mwen pa di betiz mwen menm. M tann Dieu wi. Se pa e pa jodi a m vini non. Te vini depi avan yè. Talè e li menm li ta fòse m. M fini wi, m fini. M fini jodi a pou mwen. Pou mwen m bay boul bòlèt. Sòp demen. Wi. Bon bagay Baron kriminel. M pa konn sa kap pase ni nan tèt nan. Depi m sot nan tèt istwal mwen, m pa tann anyen mwen menm. E manmi manmi istwal la kap konn bagay sa yo m pa tann anyen non. Tiyès? Aww mwen toujou bay sekirite. Istwal mwen pa mache tou.